Jodi a la bagay yo vrèman vrèman vrèman difisil nan peyi dayiti bagay yo pran yon lòt nivo la a nap mande men ki kote nap rive eske leta vrèman ka rezoud sa nou wè ki gen la a. Gwo bonjou ak bonswa pou nou tout, ou sou tvlakay haïti.com jodi an se mardi 14 fevriye e donk nap swete bòn fèt sen valanten ak tout amoure amourez yo e fè koze antouka pwoteje nou sa enpòtan enben nou kontan avèk ou la a jodi a ki se gwo jou lanmou sa a gwo jou moun ki damou yo e ki gen pou fè koze pandan jounen an oubyen kòmanse fè koze deja antouka enjoy nou pran plezi nou men sitou E pran prekosyon paske apre sen valanten ka gen kriye ka gen rèl bon se toujou konsa. Enben gwo nouvèl ke nou pote pou ou la nou pral envite ou wè e donk piblikasyon sa ki di ke e nèg nan Kanaan nèg sa yo monte yon sendika e yo takse. e tout chofè moto ni machin e yo bay yon dele enben pou tout moun enskri nan sendika sa a kidonk ou gen yon kantite sòm lajan pou bay e chak semèn e si ou pa bay li nou pa bezwen di ou kisa ki ka rive ou paske nèg sa yo yo pa jwe ditou e nèg yo pa pwoteje moun ditou sitou e moun nan kanaran son veritab kas tèt pou yo anba men Jeff ki se chèf gang kanaran kap dirije gwoup baz sa nou pral envite ou gen detay. Lòt nouvèl ke nou pote pou ou tou sou masak ki te fèt Kara 2 a, men eske masak sa a se Vitelòm ki te fè l oubyen se nèg 400 mawozo? Eben nou pral envite w dekouvri tout reyalite ki genyen donk nan dosye masak sa a. Epi gen moun ki di ke se Vitelòm ki te voye nèg al touye moun E nou te gentan bay videyo sa a kote nou te pote enfòmasyon sa a pou ou deja, men jodi a nou pote tout dènye detay yo pou ou. Ou pral sezi wè kòman masak sa a rive fèt e kiyès tou ki kache dèyè masak sa e pou ki rezon tou masak la li menm li fèt. Enben nan moman n ap pale la a Vitelòm misye nan kouri, Vitelòm misye gen pwoblèm paske Vitelòm ta al kache, Vitelòm ta al kache men se sòlda yo ki rete la a paske Vitelòm pa janm met pye l atè a Yon ti solda lap voye nan batay. Nou wè depi la police fin kraze drone pou vitelom e misye fè audio e nou wè nan audio sa yo nou tande klè ke vitelom panike. Misye gen pwoblèm paske depi ou wè bandi a komanse ap plenyen m pa bezwen diw la police ap travay. La police ap mache sou vitelom e fok la police jwenn sa yap chèche a paske kesyon vitelom nan anpil moun di. E avan lontan fòk lapolis rezoud pwoblèm sa paske Vitelòm fè twòp frekan, misye bay twòp pwoblèm, misye defye leta twòp, kidonk fòk Frantz Elbé pran responsabilite l. Antouka, nou pral envite w gen tout detay nan videyo sa sou sa k ap pase nan Kanaran, e sou sa k ap pase nan Kanaran ak nan Kwadèboukè e nan Tòsèl. Bagay yo grav. Tout peyi a gangle, tout peyi a gon nèg k ap dirije. Sof leta k sanble p ap dirije anyen. Aprè fè magouy nan lajan, li gaspiye kòb bay ti boubout agoch adwat. Nan palè nasyonal menm Josué Pierre Louis, se afè l l ap regle. Kidonk tout yon fanmi se yo ki kenbe palè nasyonal. Hum! Gen koze. Antouka, bòn ekout tout moun, n ap tounen. Ti enfòmasyon men gen bagay ke m p ap di, m p ap di. M swete ke kèlke bon polisye m pale avè yo an prive, ou konprann, gen bagay m p ap di men fò m bay peyi a yon ti enfòmasyon Paske nan operasyon lapolis al mennen tout semèn nan, lapolis pa kanpe, lapolis kontinye ap frape. Sepandan, lapolis pa ka bay bon rezilta. Pou ki sa? Mwen menm, jan m di an, mwen pran responsabilite, m pran angajman pou ke mwen di de bagay. M panse k ap itil la Repiblik. Pandan map pale avè nou la, sonje m te pale n de yon sendika Lanmò San Jou te kreye. Misye kreye yon sendika, kèlkeswa machin kap fè sou Sidèst, yo sipoze peye misye pou yo travèse. E chak machin yo gen pri pa yo. Nèg yo fè yon pakèt bagay. E malerezman, se la n rive gen chofè tout sou liy nan k ap fè kout dwèt sou lòt chofè. Pa egzanp, avan yè swa gen yon bagay ki rive, semèn pase. Tande wi! Nèg 400 mawozo yo, nèg yo detounen yon kamyon. Yo antre nan raje avè l, nèg yo, yo debake kamyon an. Paske gen yon enfòmasyon yo genyen nan kamyon sa, gen lajan nan kamyon an. Tande byen sa map di n la. Yo gon enfòmasyon ki di yo machin sa gon lajan. Paske ta sanble gen kèk madan sara t konn pote ti kòb nan sak. Gon enfòmasyon yo bay nèg yo ki di yo machin sa l gon kòb ladan l nan sak yo l gon kòb. Nèg yo pran kamyon an yo antre nan raje avè l. Yo al debake kamyon an. Nèg yo fouye tout, vide tout pwovizyon nèt atè. Sak chabon, bagay, tout bagay yo jwenn, yo vide tout atè, y ap chèche lajan. Nèg yo pase nuit la, yo pa janm jwenn lajan an, yo pa jwenn kòb la nan machin nan. Sa di, on lòt chofè kamyon t se Toutè Lanmò Sanjou ki di misye, kamyon sa gon lajan ladanl genlè madan Sara mete lajan nan sak. Nèg yo fouye machin nan, vide tout sak atè yo ap bouske lajan. Yo pa jwenn kòb la. Kounya tout moun ki te nan machin nan, pou nèg yo fè moun yo fè nwit lan. Pou yo ranje machin nan, pou yo replen tout sak yo, pou yo reanbake kamyon an. Men sak Ayiti cheri. Pa gen leta. Sa di pa gen leta, nèg yo fè sa yo vle, etsetera. Pa gen leta. Ekoute, pandan lanmò sanjou, misye gen sendikal. M te pale n de sendika misye a deja. Ebyen kounye a lòt nèg yo ap frape. Kounye a Kanaran, nèg yo mete sendika pa yo tou. Nèg yo pase yon lwa la, machin k ap fè lòt bò a fòk yo enskri nan sendika yo. Fò yo gen kat pou idantifye yo. E ta sanble nèg nan Matisan yo anvizaje fè sa tou. Men gen ti diskisyon pou konnen paske pa bliye se 2 tòl pou yo travèse lè w nan Sid la. wap travèse bò Krisla, wap travèse bò Izo Ti Lapli. E sesi ou peye ale retou. Men ta sanble nèg yo ap fè yon jan pou yo fè peye yon sèl kòb men ki pap sifizan. Paske nèg yo, yo chak machin nan pase l peye. Puiske pa gen leta, nèg yo aranje yo kounya a pou se yo menm ki leta a e yo fè leta mache daprè sa yo menm yo deside selon pwòp lwa pa yo. Men sak ayiti cheri a. Son peyi difisil son peyi difisil tout bon wi. Kent lan fò nou raple peyi a sak pase paske gen bagay jounal yo bay men gen detay ke yo pa gen yo pa bay avan yè pandan wikend lan genyen yon fiziyad ki fèt sou kara 2. Genyen pou pi piti 5 jèn gason t tonbe anba bal, kote plizyè medya t pataje enfòmasyon sa a se samdi a pandan lajounen. Gen 5 nèg sou motosiklèt ki tonbe anba bal nan Kara 2. Premye eleman enfòmasyon yo di ke se ta nèg Vitelòm ki touye misye, nèg yo. Alòske ta sanble se pa sa bagay lan ye. Se ta pito yon règleman de kont. Pou kalkile. Nèg yo pa annik parèt yo vide bal. Nèg yo rive nan stasyon an sou 42, moun yo pa bezwen yo fè yo deplase, epi yo vide bal sou sa yo bezwen yo. Son peyi difisil tout bon wi. Peyi difisil. Mentnan, selon premye eleman enfòmasyon nou jwenn, olye se nèg Vitelòm yo ki fè kou sa, se ta pito nèg 400 mawozo. Poukisa? Paske Gen youn nan nèg yo ki te nan gang 400 mawozo a ki kite baz lan, ki vin ateri kous li sou zòn Kara 2, misye vin ap fè trafik motosiklèt, men misye kite gang 400 mawozo a. Se kòmkwa nèg yo konsidere misye kòm yon trèt e yo mete antèn sou misye yo vin pran misye. E sa k fè m di nou, gen anpil chofè moto siklèt ki pa klè. Pa egzanp, gen yon nèg la, m pap site non li, m pap bay imaj misye, m swete lapolis fè aranje l pou jere sa. Misye se youn nan pi gwo toutè Vitelòm genyen. Men m gen misye devan m la a tout non l a tout imaj li. Youn nan pi gwo toutè Vitelòm, yon chofè moto siklèt. M pap bay sirki misye pou l pa gen tan mawon. Pase gen neg m ki ate at sou kou sou misye. Sa vle di ke se neg 400 mawozo ki desann neg yo. Selon enfomasyon ke nou jwenn. Paske ta sanble gen youn ki te trèt neg yo. E selon deklarasyon anpil moun, neg sa yo t tonbe a se pa neg ki ta inosan, se neg ki ta enplike. Paske anviwon 3 mwa de sla, pa bliye ke yo te deja touye yon chofè nan stasyon sa deja. E gen youn nan nèg yo te pran bal jiska prezan, misye a bal sa a nan pye l jiska prezan. Misye a gon fè nan pye l jiska prezan. Yo rele misye Fanderson. Sa vle di ke zòn sa yo vin tounen yon zòn ki ekstrèmman difisil. Paske selon enfòmasyon, dèyè moun nèg yo te vini an se yon sèten de ti pastè ke anpil moun konnen lotbo a sou 42. Se dèyè ti pastè menm nèg yo te vini. Pandan ti pastè chita nan koridò a devan lakay li, m kwè devan yon ti bank, nèg yo parèt yo vide misye atè. Yo fin touye ti pastè epi yo desann nan stasyon an, yo tiye 5 chofè motosiklèt. Paske pa bliye te gen yon kestyon zafè vòlò tè lotbò a vann tè. Se sa t ta pral ranfòse baz Black Satan. Lotbò a. Sonje m te pale n sou dosye sa deja. Ebyen, se sa k te koz gen yon sòt de masak ki fèt lotbò a avan yè kote gen plizyè moun ki tonbe anba bal, men moun sa yo selon enfòmasyon ke nou jwenn, se pa kòmsi inosan, se pa moun kòmsi w panse w ka al kriye pou yo. e pa moun ou ka al kriye pou yo, se moun ki te gen zafè yo ap regle, e o final, e bay. Men, lè m di n peyi a difisil, paske zòn yo rele Vilanmbeta, m te pale n sou zòn sa deja, paske nèg Black Satan te sanse anvayi zòn nan nèt, Sa a di tout zòn sa gon ekip tè depi aprè 12 janvye te gon bagay konsa nèg yo anvayi tè moun vòlò tè vann tè epi sak dwòl lan nèg yo gen jij avè yo yo gen komisa avè yo nèg yo gen jij avè yo gon towo la a mwen wè te gen bagay non l te site deja nan bagay vitelòm nan kwadèboukè misye te nan bagay sa tou. Sa di nèg sa yo gen jij avè yo, yo gen komisè avè yo nan vòlò tè moun. Al mande, al kestyone, m kwè misye mouri deja, komisè Apolon, m kwè misye mouri. Sa di ke nèg yo gen jij kap fè papye pou yo, sa di se la peyi a nan eta li ye la wi. Se nan menm kestyon pran tè moun, moun k achte tè epi nèg vin pran tè a yo di w pat byen achte yo revann ou menm tè w t achte a wi yo fè w achte tè ankò epi men kote gang kòmanse kreye nan zòn nan ayayay Ayiti pa piti donk Ayiti son peyi ki ekstrèmman difisil men gen anpil moun ki pap konprann sa. Men se lè yo pran nan gonm yap konprann kisa bagay lan ye. Paske la sosyete ekoute. Gen anpil bagay kap pase Ayiti. Anpil nan nou minimize yo oubyen inyore yo. Men li pa piti non. Li pa piti. Antouka kenbe la, se sa m te vle pote ti presizyon sa a sou sa k rive sou kara de avan yè la. Donk se ti pastè nèg yo te fin tire menm, yo vin tire ti pastè, nèg yo parèt, yon machin vit tente, nèg yo al tire sou nèg sa a, ti pastè, epi lè yo fin tire ti pastè, epi yo desann yo al vide bal sou lòt nèg yo. Ok, donk se te sa lenfòmasyon. Ok. Kounya banm retounen kote m te ye la avan m al pale avèk pwòch Widmayè. Èske lapolis vle pran Vitelòm tout bon? Gen kèk polisye ki vle, men gen anpil lòt ki genlè pa vle. Paske Vitelòm, misye pa piti. Dayè misye gen fanmi l tout nan lapolis la. Yeah misye gen yon inite la trè enpòtan. Misye gen yon kouzen l ki ladan l. Sa di kanmenm kouzen pa p trayi kouzen fasil. Se pa yon pwoblèm. Lapolis kraze plizyè kay sou diwon pou ale sou zòn Galèt Wòch Blanch. Yo pa t rive anlè paske l pa fasil men yo kraze plizyè kay nan zòn nan. La polis ou pa ka opere san w pa gen bon enfòmatè. Gen kay la polis kraze ki pat merite kraze. E gen kay la polis te dwe kraze l pa kraze. E sa map di w e sa t fè mwen menm mwen pa fè tout enfòmatè konfyans. Gen enfòmatè t kapab ap ede la polis men se afè pa l lap regle. E sa t fè m pa fè tout enfòmasyon lapolis konfyans ak san pou san. Paske gen anpil foulay. Ann imajine ke lapolis yo sanble fè yon atak sou Mirbalè, gen plizyè bandi t tonbe. Nan tèks lapolis ekri a yo di don le chèf de gang Izo ensi koni. Sa se sansasyon. Alòske enfòmasyon m genyen nèg sa se ta yon sèten Mario. Men lè w kouri di Izo, kounye a tout moun ap met nan tèt yo se Izo 5 segond Vilaj de Dye. Si lapolis ta tiye Izo konsa, se t ap lenfòmasyon di jou. Men kounye a lè w lage l nan medya, bon, jounalis yo pral li tèks la jan w bay li a. Men mwen menm TT, M paka annik pranl m valel konsa mesye n paka sa e sansasyon si w di don le chef de gang izo brun e ou menm kap jere baay sa e wè kounya m pa sou pale avè w se baay foulay wap regle lè w di don le chef de gang izo ou ta sipoze mete antre parantèz izo kap opere tèl kote si w konnen paske souvan n bay enfòmasyon men n pa gen enfòmasyon sa e foulay yo ye mesye nou paka ap fè sa.